Se ladan yo senyen nen l. Ou se chèf, w ap kreye gang tout kote nan peyi a. Ebyen, ou mèt rete tann, se gang k ap tiye w. Ou pran plezi w nan vide zam tout kote, nan simen bal tout kote. Ou mèt rete tann, se menm grenn katouch avèk zam sa yo k ap fann kran ou. Medam, matmwazèl e mesye, pandan prezidan tire tay sena a t ap soti nan palman an, li sot chèche moso matla, ti gode, grenn kiyè, rès chèz, moso ranyon, pil moso papye, ou konnen, manda l ap fini a minui. Sa w tande a? pandan l ap desann sou zòn Bisantnè, pa twò lwen Teyat Nasyonal. O o! Yon gwoup bandi kwaze ansanm avèk senatè a. Woy! Katouch mare. Senatè a vole soti nan machin nan, li mete pye l atè. Li sot tonbe. Figi senatè a folboka. Moun ki te nan machin nan ansanm avèk senatè a pral pete kouri e bandi yo prale ansanm avèk machin nan. Men kesyon k ap poze, èske Senatè Lambert pran bal jan premye eleman enfòmasyon yo di l? Medam, matmwazèl e mesye, m pral esplike w tripotay sa nan bon ti mamit, jan ti pwovèb kreyòl la di, zafè ti nèg se mistè! Hum yo hahahha bagay yo konplike zo a kole nan gòj mesye yo, yo panike e kesyon kap poze eske Lambert se pa machin sa a li te pote bay mesye yo fè kado yon machin blende pa bliye manda l ap fini demen m pral bò zen an. se Lèzetazini, se Kanada, se Lafrans, se l'ONU, se kominote entènasyonal, se òganizasyon entènasyonal yo ki kraze peyi Dayiti, li enpòtan pou w tande mesaj sa. Frèz e sè byeneme, yon wikenn rete yon wikenn, depi wikenn nan rive, se plezi gaye. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone. E mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl sa a, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo. Se zanmi pa w, Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, e kont sa ki se te, Hum! Matant mwen voye yon malèt rad pou mwen. Tank m ap retire rad, se tank m ap jwenn pi bèl rad toujou. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se chou. Ann bati kri krak pou nouvo kont nou genyen. Bondye voye yon malèt asyèt fayans soti nan syèl li sot tonbe sou latè pèp ayisyen ki sak pase nan dosye a se ke malèt la kraze yon grenn asyèt pa kraze pa ezite kite eleman repons pa w la kounya la nan kòmantè a chofe espas kòmantè a rapid rapid avèk repons ou an sa ap fè m plezi sa ap fè chak grenn fanatik plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Efektivman, medam, matmwazèl e mesye, se zanmi pa w Fouco. Frè se sè byeneme, zen an melanje nan larepiblik, zen an se zenlanbè e kalanbè grav. Li te anviwon midi konsa. Kòm ou konnen, manda, ti retay, ti pousyè, ti rejè sena a ki pa t ap reglan yen nan larepiblik la, resi fini. Ebyen fini l fini, kòm nou tout konnen, Lambert Joseph, se li menm ki te prezidan ti pousyè Sena a, sa ki pral pase nan dosye a, li pran machin ni, te genyen yon lòt senatè andedan machin nan, Tande byen wi pèp ayisyen. Te genyen yon polisye e te genyen yon sekirite palemantè. Sa fè 4 moun selon enfòmasyon ki arive jwenn nou. Kiyès ki tap kondi machin nan? Se Joseph Lambert menm ki te dèyè volan an lap kondi. Tande byen wi. Se Lambert ki te dèyè volan an lap kondi. Men, nou konnen, tout senatè de la repiblik, tout ministre de la repiblik, tout depite majistra de la repiblik, e byen, leta peye chofè pou yo. Jiska minui, lanbè a sipoze gen chofè. Koman fè lanbè pran volan machin l ap kondi? Tandiske leta peye yon chofè pou lanbè. Poukisa se a la dènyè minit Lanbè vin pran volan? Sa k pase? Eske se sanksyon yo gentan tèlman rèd pou li, li pa ka kenbe ankò, donk ti lajan l ta pral peye chofè a, li touche l pou tèt li kòm etandone Lèzetazini ap frape l, le Kanada frape kont bloke pèp ayisyen? Tout sa se kesyon k ap poze. Ebyen, frè se sè, kòm nou konnen, gang nan Vilaj de Dye, se vwazen tiretay Sena a. Yo pa rete twò lwen non. Yo pa rete twò lwen. Se vwazen yo ye. Sa vle di la a, si ti se, si ti pousyè Sena ap fon ti manje, mesye dam nan Vilaj de Dye yo ap kapab pran sant manje a, Yo ka menm rele nan kafeterya a sena a pou di silvouplè voye yon ti bagay pou nou se vwazen yo ye. E la ou kapab wè bagay yo konplike paske kòman w te ka konprann pou yon gwoup gang tou pre yon palman pèp ayisyen? Ki kote koze sa soti? Se depi la a pou nou konprann ke gang yo an konnivans ansanm avèk ti pousyè sena a. Ti pousyè se nan andedan baz gang yo tou. Ebyen, Lanbè pran volan. Selon enfòmasyon ki arive jwenn nou ki sak pase. Polisye ki te chita bò kote senatè a. Ou konnen, pou soti nan palman an, pou travèse, pou al tonbe sou bisantnè, gen divès wout. E nou konnen zòn anba a pa tèlman twò kòdyòm. Senatè a ap fon wout, polisye ki bò kote l la di senatè, pa pase la non. Ann al vire anba bò brh pito. Senatè di hanyy sa k gen nou pa ka pase la a. Senatè a vitès pèp ayisyen selon enfòmasyon ki arive jwenn nou. Sa ki pral pase nan dosye a pandan lanbe ap vitès lap peze lap peze li prale machin blende yo 4 nan machin nan yo kontinye ap dyaloge o o lè yo pral rive sou bisantnè lanbe fè he he m wè nèg a sa map travèse wi m wè nèg a sa m anba wi Polisye ki te bò kote l la di senatè, vire. Tounen senatè! Li rete l ap gade pèp ayisyen. Pandan l rete l ap gade, o o. On lò nèg debake. Lò nèg yo ki debake, ou konnen, manch long nan men yo pèp ayisyen. E raple ou dènyeman, apre pakè fin kase 2 fwa nan yon semèn, bandi nan vilaj desann vin pran yon pakèt machin andedan pakè, komisè gouvènman an vole, moun pèdi machin yo, divès moun ki tap travay andedan an sanba ak tab yo kache. Dosye sa fon sèl skandal nan la repiblik. Materyèl ki te andedan pakè pèp ayisyen, yo pral jwenn yo devan katedral ap vann? Ou kwè se zen nan peyi? E ou pral gen minis kolektivite teritoryal, premye minis ansanm avèk minis jistis ki pral di ou yo pa okouran se pa vre, bandi pa pran palèdjistis an otaj. Donk si yo te pase pran palèdjistis, donk yo te tou prè tire tayi sena. Oh oh. Sa ki pral pase nan dosye a pèp ayisyen? Pandan lanbè kanpe, epi nèg ap avanse, nèg ap pwente, nèg ap avanse. Men, depi byen avan, polisye a te di l pa fè wout sa. E lè l di l won nèg a zam travèse, polisye a di l kase tèt tounen. Li pa fè youn nan yo. Selon enfòmasyon ki arive jwenn. Lè nèg yo kòmanse rapwoche, rapwoche, rapwoche, sitwayen ki te chita bò kote senatè a pral di senatè a, pa desann machin nan non, pase machin nan son machin ki blende pèp ayisyen. Machin nan ki son machin blende, li di, pa desann senatè. O, o, lanbè rap li ouvè pòt machin nan epi l desann. Eske se salye l t al salye sè zanfan? Piske nou konnen, nan jou pase yo, le Kanada lè Etazini sanksyone animal politik la ki nan finanse gang nan peyi Dayiti. Se peti zanfan li, m pa konn si se desann li desann al salye yo. Lè lòt otorite ki te nan machin yo wè senatè a desann, polisye ki bò kote a pral gade nou mete l an pozisyon datak pou l tire. A e fòk yo fon jan pou yo retire tèt yo nan sa yo ye a. Prezidan ki fin desann machin nan, li kite bò pa l la, li vin pase l al kanpe bò pa polisye a. Donk menm si polisye a tap tire li pa kapab tire pase si l tire se lanmè kap pran bal. Sa w tande a? Zen pete, zen ki pete. Bal kòmanse tire. Lanmè tonbe. Lè lanmè tonbe. Kounya la. Polisye a li menm pral di lanbè, degaje w leve w kouri lage pye w. Te gen senatè dèyè a, gon moto k pral pase yo mete lanbè. Lage ansanm avè l men figi lanbè kraze. Figi lanbè ki kraze pèp ayisyen, m pa konnen si w konn fè, si w fè eksperyans sa deja. Pandan ke w ale nan dlo, avèk yon ti gode aliminyòm men ki genyen lans ladan. Epi pandan ke ou rive nan dlo a men se nan ti tou ou pral pran dlo a, wap pase ti gode a ranmase, ranmase, ranmase. Disip ou fin ranmase 5 bokit dlo, ti gode a kraze nèt pase tèlman wòch frape ladan. Men konsa figi senatè a folboka. E kounya la a, mesye dam yo pral fon yon jan, yo kouri pou yo kite, yo kouri kite machin nan, yo pa ka fè anyen pase nèg yo gentan depoze lapat, nèg yo gentan sèkle machin nan. Bandi yo pran machin nan silvouplè, yo rantre nan baz ansanm avè l. Premye eleman enfòmasyon yo fè kwè ke Lambert pran bal. Men dezyèm eleman enfòmasyon yo, pèp ayisyen, selon yon sous polisyè, Nan dede yo, li fè konnen non Lanbè pa pran bal. Lanbè blese bò zye li men li pa pran bal. Paske se Lanbè ansanm avèk lòt sitwayen yo ki te debake vin pote plent di men sak pase yo, yo atake yo. e yo pral rantre lopital ansanm avèk prezidan ti pousyè sena a pou al panse. Men kounya la a kesyon k ap poze, ki sa k fè senatè a pa t tande polisye ki te bò kote l la? Eske s on machin li pote bay mesye yo? Eske l te gen tan gen dizon ansanm avèk mesye yo? Poukisa se la l te chwazi pase? Kòm etan done, manda l fini l just fè kado sa pou mesye yo kontinye al brase nan lari a puiske Lèzetazini ak Kanada te gen tan rale dosye a di nou mesye sa a li nan gang, l ap touye, kidnapin, depi w nan gang ou ap fè tout bagay, w ap blanchi lajan etsetera. Frèzesè byeneme, se kesyon k ap poze aktyèlman la a. Moun sal yo, mache m peyi yo, rele way manman yap kite mafya wo, yes moun sal yo, blofè yo, gadon zo, zo, zo, zo. Oh yes zo a koke nan gòj yo. Frèzisè byeneme fòm diw se pa premye fwa nèg yo ap monte jan de konplo sa yo. Ou kapab raple w fim Nenel Cassy pandan ke yo t ap asasine konsil la nan Delma 40 B. Ou raple w dosye sa? Ki kote l te soti? Kay Youri Chevry, senatè Pòtoprens. Papa Fantom 509 li te soti lakay li e yo ta pral kidnape Martilus nan Delma 40 B. Martilus li menm ki toujou gen ti bout kouto l anba kanson l, li kenbe youn nan kidnapè yo, li, gade non, li sakrifye l, masakre figi misye, depatcha figi l. Lè mesye yo wè misye pap lage lòt la tèlman lap chire figi l anba kout kouto. Kisa ki pral pase? Nèg yo vide bal sou sitwayen an, yo lage l atè. E mach e kouto misye tap defann tèt li a, desepre dcpj pral jwenn li andedan machin Nenel Cassy. Nan maten byen bonè l monte sou gran boulva di gade nou yo atake l se pouvwa etsetera patati patata e batay la ap kontinye. Li fè konnen la oo gen yon sèl moun ki blese nan bouch bon nan vizaj pase son bal ki pase epi sa w tande a bal la pran l nan vizaj la pran swen. lè l debake nan radyo lòt koken parèy li yo, li pral di o wi, se vit ki tonbe ki lakòz figi sitwayen an blese. Senatè a di l t anndan machin nan, yo t ap tire, li sove epi gon moun ki blese, ou pa ka bay eksplikasyon klè, chak kote w pase w bay yon pawòl, ou pa dwat gason. Ou pa dwat. Ebyen eh se menm fim sa a Lambert tap eseye remonte jounen jodi a nan bisantnè pou fè l pase kòm viktim. Men ki te mele nou tou l te viktim? Non, fò m poze kesyon sa, ki te mele nou tou li te viktim? Paske nèg pa bò isit, politisyen pa bò isit, frèzesè byeneme, nou konnen trè trè byen se grenn gade dèyè yo ye. Lè w tande yo bezwen fè tèt yo pase pou viktim, yo itilize tout trik yo fò nan sa. E pa bliye, demen si Dye ve, Lambert dosye iminite l pap gen bagay kon sa. Donk si pou l fon kou, se jounen jodi a menm pou l fè kou a. Men poze tèt ou kesyon, èske se jounen jodi a lanmè ap pase sou Bisantnè? Poukisa pandan tout tan l te fè antanke senatè a, yo pa t janm atake l? Yo pa t janm atake l, men poukisa se a la dènyè minit yo atake lanmè? Non, kou sa a s on kou monte pèp ayisyen. Lè ou wè sa yo fèt, Kit yo te viktim, kit yo pa t viktim, nou pa ka di podyab pou yo. Ase moun ki pou rive sou moun sa yo, se popilasyon an ki pou ba yo monnen pyès yo. E ou konn kot bagay la tris? Selon enfòmasyon ki ateri lakay nan bon ti mamit, lè lanbè ap tonbe, lanbè tonbe tankou fèy bwa. Pa bò isit, jan ke nou wè anpil moun ta renmen mesye sa yo gade nou disparèt yon bon maten yo mouri, non, mouri se pa jistis nou n ap jwenn ansanm avè yo. Se pou yo rete la nan la repiblik, se pou yo ap gade peyi a k ap avanse, se pou yo fè kòlè, se pou yo mòde dwèt pous yo, se pou yo grate anba kou yo, se pou yo. soufri tou menm jan yo fè nou soufri menm jan yo mete nou nan sa nou ye la fè nap pete kouri bandi ap touye nou et tandiske yo menm ankò yo diw yo gen plan sekirite tandiske se yo menm kap kreye gang andedan peyi a se pou yo rete la se pou yo soufri se pou yo wè ayiti men yo paka rantre ladanl. Se pou yo gade kòman Ayiti ap fleri, se pou yo gade kòman lajistis gen pou blayi pandan yo menm yo on kote yo ap reflechi, yo ap depafini sou pye. Se pou yo peye pou sa yo fè, se pou yo rann fiyèl yo vivan avan menm yo rann dènye soupi yo pèp Ayisyen. Medam, matmwazèl, se mesye, jan ke m te anonse ou, avan menm ou di, se Lèzetazini, se Kanada, se Lafrans ki kraze peyi Dayiti, li enpòtan pou tande mesaj sa. E poze tèt ou kesyon, eske premye moun ki kraze Ayiti se pa Ayisyen? e yo leve nou, yo toujou fè n konprann se zòt ki pa vle wè nou, se zòt ki pa vle n met tèt nou ansanm, tandiske si sòt pa t bay, enbesil pa t ap pran. Fòk mwen eksplike ou, pandan semèn ki sot pase a la a, m ap gade sou rezo sosyal yo, gon motivasyon. Gon tèt ansanm, gon manifestasyon ki fèt, m ap di waw, sa yo se Ayisyen, moun sa yo vre se pitit Desalin. M santi yo la. Paske gon videyo k tonbe sou rezo sosyal yo, pastè Amel k ap fè womans familyal k ap bo k ap woule tete. Rapidman, mwen pral wè enfliyansè sou rezo sosyal yo pral rele anmweyy la sosyete nou pa ka sipòte bagay sa a. Jounalis bò kote pa l pral rele anmweyy lajistis pran responsabilite w. Politisyen pral di non, bagay la pa ka rive la, la sosyete, le peyi, lavni di peyi, patati patata gwo franse kòmanse pale pèp ayisyen. E koze a pa fini la non. Ou pral jwenn divès lòt pastè ki pral foure bouch. E rapidman lajistis pral pran desizyon pou di, eh pastè sila ap twouble lapè biblik. e ministè kilr pral sanksyone pasteur Armel Lafleur pou 5 lane. Map gade motivasyon an, map gade koman atis mete tèt yo deyò pou di wi se vre ke nap chante lanmou patati patata men nou se ayisyen nou paka aksepte yon bagay konsa ap pase nan peyi dayiti. Nou pa ka sipòte yon bagay konsa piske gen timoun k ap gade, gen timoun k ap suiv. Gade non, se tout kouch nan sosyete a pèp ayisyen ki leve kanpe, k ap manifeste, k ap di non bagay la pa ka ret la, fòk lajistis di yon mo, non fòk pastè sa jwenn ansanm avèk monnen pyès yo. Map gade komedyen ki pran rezo sosyal la kap di ebyen wi la jistis apati de jodi a menm m vle tande pastè sa nan prizon. M di kèt gadon motivasyon. E nou tout kap pale a nou tout kap di fòk ke gon bagay ki fèt se pa ni lèzetazini se pa le kanada la frans loni ki pran sanksyon kont pastè a se nou lèzayisyen ki pran sanksyon kont pastè a. Paske sa l fè a li deranje lasosyete, li nève nou tout nou di non bagay la pa ka rete konsa fò n trase yon egzanp. Paske gen timoun n ap leve. Men, kite m poze ou yon kesyon. Ou pa ka di m son lòt peyi ki responsab Ayiti nan sa l ye la tandiske nou tout konnen pandan 25 an lanbè ap travay ak blan an, 20 lane anviwon nan trafik dwòg, nan finanse gang nou youn pa leve kont li nan peyi a epi n ap plenyen pou pwoblèm ensekirite nou ipokrit Ayisyen. Nap plenyen pou pwoblèm ensekirite nap tann lè ameriken, nap tann loni ki pou vin mete sekirite nan peyi n tandiske n konnen kiyès kap finanse gang yo? Menm jan nou gen kouraj ak fòs pou n denonse pastè a kisak fè nou paka denonse senatè ak depite kap gangsterize peyi a? Reponn mwen ti kesyon sa silvouplè. Sak pase? Di m pèp ayisyen. Si jounen jodi a, Senatè Youri Latortue ap mache ansanm avèk plan sekirite l anba bra l pour le pays, tandiske divès peyi pral pran, pral sanksyone l paske l nan gang, ou pa ka di m ou pa konnen, antanke Ayisyen. Jamè, m p ap aksepte bagay konsa nan men ou. Ou konnen l ap finanse gang. Ou konnen l gen gwoup gang. Ou aksepte. Ou viv ansanm avè l. Ou dòmi ansanm avè l. Y ap kidnape pitit ou. Ou konnen kiyès k ap kidnape l. Gade non, w ap pran bal ou ofon tandiske w rete ap tann se yon lòt nasyon ki pou voye sòlda l pou vin touye, pou vin arete pou ou. Non, ou ipokrit. Menm jan ou gen foug pou w denonse pastè a, si Ayiti ka rive la, si peyi a ka gangsterize konsa, se paske ou aksepte ak sa k ap fèt la. E se la m te bezwen rive avè nou, lè ke m ap pale ansanm avè nou, m ap fè nou konprann sa ki rele la responsabilite. Paske yon chèf Sa k fè l rete dwat se paske l konnen popilasyon an pa t nan rans ansanm avè l. Li fon betiz, rapidman n ap pase pran l. L ap mache dwat. Men lè l konnen tout sa l fè nou vale l glout, ebyen se nòmal pou peyi a gangsterize nan nivo sa, apre sa nou kare gòje nou n ap tann yon lòt nasyon pou sanksyone menm otorite nou yo. Se pa Lèzetazini, se pa Kanada ki sanksyone Armel, Pastè Armel Lafleur, se nou Lèzayisyen, se chak grenn sitwayen ki di non, bagay la pa ka pase konsa. S on manifestasyon ki fèt epi rapidman otorite jidisyè yo pral pwononse. Se pa etranje ki fè l, se nou k fè l, nou gen kapasite pou nou fè l. Si ensekirite a ka rive nan nivo sa a, se paske gen yon pati nan nou k ap benefisye de ensekirite a. Se paske l bon pou nou. Se paske lèzòt fin fè kidnapin nan, li pase l lage yon bouda monnen nan men w, ou pa ka pale. Men pa di m w ap, pa di m ou gen pwoblèm ensekirite. Menm jan ou santi sa pastè Armel Lafleur, sa pastè Armel Lafleur fè a, li pa bon, li deranje, li twouble, ebyen de menm tou ou kapab pran responsabilite w pou denonse senatè entèl, pou denonse depite entèl, pou denonse òm dafè entèl k ap bay jenn fanm ak jenn gason zam nan geto yo. Ou pa kab kache men w, w ap tire wòch. Nan benyen pa gen kache lonbrik. E yo telman vin pa pran ou pou anyen, yo pran ou pou fatra. Yo bla ou yo fin touye ou jounen jodi a, yo just fon tweet si gen tan pou ou, e kòm se tout bagay fini, lavi kontinye. E pou menm ou kontinye ap plenyen pou ensekirite, tandiske yo menm yo kontinye ap finanse gang. Kilè wap pran responsabilite ou? Menm jan nou pran sanksyon kont pastè a, se nou ki fè l, nou pa tann lèzetranje. De menm tou, nou ka met grenn nan dèyè nou yon fason pou nou pale, pou nou mete tout grif nou deyò, pou tout kouch sosyete a manifeste pou di non a sa k ap pase a, fòk ensekirite fini. E lè sa a, m pa kache di ou, pa gen moun k ap ka chape non. Pase kote yo kouri fè, popilasyon ap bare l. lap jwenn sal merite e ou paka pa mete sekirite nan peyi a se paske nou poko deside ki fè peyi dayiti paka gen sekirite jiska moman map pale ansanm avèk ou la a yes jiska moman map pale ansanm avèk ou la a si ayiti paka gen sekirite se nou k poko vle e depi nou vle nap fèl. E koze yo pa fini la pèp ayisyen, si Bertho Dorcé se blan an k al sanksyone l paske li nan gang trafik dwòg, mesye sa yo k ap jwi privilèj nan peyi a, epi se yo menm ankò kap itilize pozisyon yo pou fann tèt nou, se paske nou aksepte, se paske nou konfòtab nan sa nap viv la, si n pat konfòtab, menm jan nou rele anmwey kont Armel Lafleur, de mèm tou nou tap rele anmwey kont mesye sa yo, e nou pa ta ka pa jwenn repons, paske lè nou rele anmwey, lajistis soude zòrèy li, komisè a soude zòrèy li, nou tap debake nal desoude zòrèy komisè a, pou n fèl tande sa kap pase nan peyi a. Se paske nou konfòtab nan mizè a. Nou konfòtab nan ensekirite a. Nou konfòtab nan lavi chè a ki fè nou aksepte tout bagay nan men dirijan nou yo. Frè e sè byeneme, kite m pale ansanm avèk dyaspora a kounya. dyaspora a, m t ap gade atravè rezo sosyal yo, divès moun k ap viv nan peyi Lèzetazini, nan peyi Kanada, Lafrans, Repiblik Dominikèn, Chili, Brezil, pou site sa yo sèlman, kòman yo t ap manifeste pou di non a sa pastè a fè a. Men, sa genyen plis pase uit lane wi. depi yo ap touche yon dola senkant sou chak transfè w fè. Yon dola senkant sou chak transfè ou fè voye nan peyi Dayiti. E, pandan dènye moman yo la, pèp ayisyen, m kapab di se 3 dola yo pran wi. Pase ou peye lòt bò a, lè w al chèche lajan an, yo repran ladan ankò. Si jiska prezan yo kapab ap touche lajan sa a tandiske ou pa janm wè sa yo fè ansanm avèk dola 50 ou an, se paske ou aksepte yo pase ou nan betiz. Se paske ou aksepte yo pase ou nan betiz paske si m wè nou kapab mobilize konsa pou fè otorite yo pran responsabilite yo, Bay pastè Amel sa ke l merite. Si w poko ka jwenn repons de dola senkant ou a, se paske ou aksepte. Se paske ou konfòtab ak sa yo fè ansanm avèk lajan w nan. Se paske ou aksepte yo achte gwo machin, pa gen lekòl k ap konstwi vre nan peyi a. Ou aksepte se bèl kay k ap achte aletranje ansanm avèk dola senkant ou a. ou aksepte ansanm avèk tout sa yo fè, pran plezi, boule, gade nou, e, byen fete, lè w tande fèt ap fèt kay gwo towo yo, se pil gwo kado byen chè nan do w. Yo ap souse lakay, yo ap souse dyaspora. Si jiska prezan ou pa ka jwenn repons, jiska prezan ou pa ka wè sa yo fè ansanm avèk dola senkant lan, se paske w poko deside jwenn repons. Paske apre sa m wè nou sot fè la a, monchè, e volonte nou pa genyen wi pou n sove peyi Dayiti. Men jou nou gen volonte n ap fè koze wi. E sa m wè nou fè a, anvan m di se entèl, entèl, entèl ki mete peyi Dayiti kote l ye a, Monchè map plede ansanm avè w anpil wi paske premye moun map bay responsab se ou ayisyen paske si ou pat aksepte bagay la pa tap rive la a jamè li pa tap rive la ke nou tout mouri ke nou tout pase bagay la pa tap rive la a e jamè o gran jamè yo pa ka touye nou tout. Dyaspora ou gen 2 chwa. se swa yo ba ou eksplikasyon de dola senkant ou a, oubyen dosye fè transfè nan peyi Dayiti ou koupe sa, paske ou pa ka jwenn eksplikasyon de dola senkant k ap rantre tout la sent jounen an. Konbyen transfè ki fèt pa jou? Konbyen dola senkant yo ranmase? Pa an, konbyen sa fè? Nan yon mwa, konbyen sa fè? Ou pa janm chita pou reflechi sa? Si nèg yo ap ranmase 42 milyon de dola chak mwa, konbyen transfè ki fèt pa jou, pa mwa, konbyen milyon de dola yo ranmase sou do ou? Si m wè nou te kapab motive pou n bay pastè a sa ke l merite, Se paske nou poko deside pou n jwenn eksplikasyon de lajan nou an ki fè nou rete kè kal konsa. Men jou nou deside jwenn eksplikasyon, jou nou deside konnen ki sa lajan nou an fè egzakteman, n ap soti, n ap rale kote n sipoze ale pou ke yo ban nou eksplikasyon de lajan nou an. e lè sa pa gen pyès moun k ap ka kenbe nou non, n ap gen yon motivasyon ki san parèy. E frè e sè byeneme, lè n pran dosye lajan Petro Karibe a, monte desann fè makak, se paske nou poko bezwen lajan an. Kou nou bezwen lajan an, menm motivasyon sa nou te genyen, nou met tèt nou ansanm pou n di otorite yo degaje yo pran sanksyon, Bagay la pa ka rete konsa, sa t mande mare, sa t mande gade nou mete pastè a de kote, li pa sipoze ap pale antanke pastè pandan yon bèl bout tan. M wè kòman nou reyaji nou tout soti. Jou nou bezwen lajan petro karibe a n ap konn sa pou nou fè. N ap konnen trè byen sa pou nou fè, n ap konn ki kote nou prale. Nap konn kay Joseph Michel Martelly, nap konn kay tout staff minis li yo, nap konn kay staff minis Preval yo. Nap konnen kay moun ki te gen konpayi ki te siyen pou te fon bagay nan peyi a, ki pran lajan ki pa fè yo, nap konn kay tout. Se paske nou poko deside. Nap konn kay tout oligak kowonpi ki pase k piya fè nan lajan sa a. N ap konnen yo. N ap konnen bato lajan achte. N ap konnen bèl kay Ozetazini, a Londr, an Swis, o Kanada. N ap konnen kay sa yo. Se paske nou poko vle. Pae lè m ap gade motivasyon nou pa rapò ansanm avèk dosye pastè Amel, si mesye yo kontinye ap pase nou nan betiz, se paske nou aksepte oubyen ensekirite a, lajan an ki depanse a, yo ban nou l, epi gon ekip moun ki pa konnen, gon ekip k ap blofe moun, a mwens ke sa. Men si w pa t manje nan lajan an, menm jan m wè nou tout te met tèt ansanm pou avanse, pou di non bagay konsa pa ka pase nan sosyete a, de menm tou, n ap met tèt ansanm, n ap jwenn lajan petwo karibe a, paske lè sa ap gon volonte san fòs kote, san parèy, nou tout ansanm, gade nou n ap mache sou enmi an, li pa kapab ban nou sa ke nou bezwen an, sa n vin chèche nan men l, e lè sa pap gen em em. Pap gen em em, se swa l chwazi bay ou byen tèt la deplase, yon bagay ki byen senp. E medam, matmwazèl e mesye, Jou nou deside pou n bay oligak kowonpi leson nan peyi Dayiti, n ap fè l. N ap fè l. Jou n deside mete sekirite nan peyi Dayiti, n ap fè l nou pap bezwen etranje k pou vin ede nou. Se volonte nou pa gen, se paske nou alèz nan sa ke n ap viv la. Se paske nou konfòtab nou aksepte pito nou lèd nou la jan ti pwovèb kreyòl la di l. Jou nou deside pou nou gen makèt nan peyi a, n ap fè l. Jou nou deside tout bon vre pou ke nou fè pati de elit ekonomik peyi a, n ap fè l. Jou ke nou deside pou se pa sèlman ti nèg tèt grenn k ap fè sekirite devan makèt nèg cheve kalalou, n ap fè l. Jou nou deside pou n gen mezon machin nan peyi a, n ap fè l. Jou pou n deside gen franchiz dwanyè, menm jan ansanm avèk yon pakèt gwo towo nan peyi a, n ap fè l. Pou kantite bagay dyaspora yo voye, yo vòlè nan dwàn. Jou nou deside jwenn jistis anba moun sa yo, n ap fè l. Pa gen pyès moun k ap ka kenbe nou. Nou pa t fanyen non. Nou pa t fanyen paske nou tout te rete bra kwaze n ap tande yon levanjil san konfesyon. Depi l pa la, lavi a pral woz. Gen yon fanatik ki ekri nan kòmantè a ki di Fouco, se pa bloke nou pa ta bloke l non, men lè nou bloke l la, kòman moun Ayiti yo pral fè viv? Men kite m di ou yon bagay mon frè, ou wè dèfwa pou sove yon ekip moun fò koupe èd la. Defwa gon seri de moun pou fè yo konprann mizè a, pou fè yo konprann soufrans, pou fè yo konprann nan kisa ke yo twouve yo, fò koupe èd la. Fò rale beki a. Dè fwa gon de, gen moun ki konn malad nan pye men akoz li gen yon beki pèp ayisyen, li pa janm, li pa janm wè nesesite pou l eseye peze sou pye a pou l avanse. Paske l gon beki. Ebyen, beki pèp ay, beki Ayiti, beki moun k ap viv nan peyi Dayiti se dyaspora. Fò retire beki sa a anba zèl ayisyen nan peyi Dayiti. Paske kòman ou te ka konprann pou ap viv nan peyi mesye lavi moun pa vle di anyen? Bandi gen dwa touye, chèf la gen dwa touye jan l vle? Nèg yo leve yon bon maten voup yo monte pri pwodui jan yo vle? Yo monte pri gaz jan yo vle? Pandan salè minimòm nan ret menm kote a? Se paske yo konnen w ap voye lajan ba yo. Yo bloke peyi jan yo vle, moun pa ka sikile kite mele yo paske se enterè pèsonèl yo y ap defann, se paske yo konnen ou menm ou gen kè nan men ou pap ka kenbe fè w voye manje anba. E lè w ap voye manje kisa yo pral fè yo menm? Yo pap gen tan pou yo chita pou yo reflechi plan pou wè kòman yo te kapab mòdènize agrikilti pou peyi a kapab fè manje paske yo konnen atò ti soup noodles w ap mete nan bwat voye. Atò ti bannann ti patat w ap mete nan dwoum soti Lèzetazini voye bay moun nan peyi Dayiti ki enterè yo pral genyen? Lè yo wè bagay la tèlman fasil, kisa yo pral fè? Lè kò gon kay nan peyi Dayiti, menm yo menm nan ankò monte gwoup gang, yo fè sezi kay la, yo mete w deyò nèt. Si w renmen peyi Dayiti, si w vle sa chanje, fò w kòmanse ralanti sou transfè a, pou fè moun Ayiti konprann nan kisa yo ye. Se pa rayi m rayi yo. Men, lè ke w bezwen bay yon timoun yon leson pou fè l konprann ke bagay la pa fasil, fòk li fè efò, ebyen fò w kòmanse rale beki a anba zèl li. Ou vo plis ke sa. Ou ka bay plis ke lajan pwiske konesans pa gen pri. Ou vo plis ke sa djaspora. E mwen menm m toujou di la, E fason pou ke nou komanse bay mesye sa yon leson nan peyi Dayiti, se a travè petisyon an. Fò n fòse yo pran responsabilite yo, fò n fòse chak grenn Ayisyen pran responsabilite yo, fè yo konprann ke yo gen dwa pou yo viv, yo gen dwa pou yo manje. Se paske yo konnen w ap mete de twa vye grenn batri, kèk pano solè nan kontenè voye pa bò isit ki fè ke. Lè yon prezidan vin ansanm avèk pwojè lap bay kouran, yo fon jan yo asasine l. Poto elektrik leta achte byen chè, yo voye mete dife ladan paske si gen kouran, jan ke w konn ap voye konn, jan ke w konn ap voye konntenè, jan ke w konn ap mete pil bon batri pano solè pou voye pase nan dwàn pou yo vòlè a, yo pap ka jwenn li ankò. Ebyen kisa yo fè moun ki di lap bay kouran an yo asasinen l fò konprann sa nan lavi si w pa aksepte fè de sakrifis ou pap ka reyisi dèfwa w konn wè tout ekip la pral peri men ou wè se ou menm ki kapab koupe kòd la ou fon sakrifis ou koupe kòd la pou rès yo kapab viv men si w gen kè nan men twòp ou pap ka rive. Fò w kòmanse soude zòrèy ou pou moun anba yo konprann. Yo pa ka viv nan sitiyasyon an. Fòk ke yo gen wout nan peyi a. Yo pa ka kontinye viv konsa. On bon maten nèg la chwazi monte pri pwodui l li monte l. Se paske popilasyon an aksepte ak tout bagay. Gade byen pou w wè. Peyi bloke pandan 2 mwa. Nou pa ap aksepte ansanm avèk pri gaz. Ebyen ki sa k pase? Aprè 2 mwa nou fin kraze brize monte desann peyi lòk aprè Nad marinad peyi a pa rekontinye fonksyone pri Ariel te monte l la nou pa pran l sak pase se paske yo konnen majorite nan moun sa yo yo gen moun nan dyaspora ki pral fè sakrifis travay pi di nan lavi yo pou voye lajan anba nèj, tanpèt, yo ap leve yo pral travay, yo ap fè de djòb nan peyi blan. Dèfwa, lè ke moun nan grive nan senkantèn li pèp ayisyen l kokobe tèlman l pran fredi. Pou l voye lajan anba a, paske tout bagay monte l oblije voye lajan anplis, l oblije voye kòb kay la anplis pou ke moun anba a kapab kenbe. Men moun anba a li menm ki efò l fè pou ke sa chanje? Li menm tou gen fòk ke li pran responsabilite l, se paske l konnen gon moun kap voye ki te mele l ansanm avèk sak pase. E kwè m si nou vle pèp ayisyen make sa, ou wè si tout moun nan dyaspora a yo òganize yo di nap fè 3 mwa nou pa voye lajan nan peyi dayiti, Ariel pap ka rete non. Ah ah! Wap sezi wè nan espas 3 mwa sa, depi se oligak kowonpi ki tap toupizi se swa yo chanje oubyen yo ranmase pakèt yo si tèt yo pa gentan dekole ansanm avèk rès mouda yo. W ap sezi wè premye minis lan ranmase pye l, w ap sezi wè pèp la debake kay chèf yo, yo ap grenpe nan tout kòmi, yo ap debake, yo ap manje yo pyès pa pyès paske yo grangou. w ap sezi wè kòman yo ap pran responsabilite yo. Se paske yo jwenn yon kote pou yo dòmi, se paske yo jwenn yon kote k ap voye lajan, yo pa tèlman kè de sa k ap pase. Men jounen jodi a yo kòmanse konprann paske zo a kole nan gòj yo e pèp ayisyen mwen santi zo ap desann, l ap desann e gen lòt kote li pral kroke. Mwen vle w mete w nan nivo pou w konprann. Dèfwa gen de moun ki nan dyaspora k ap pwonmennen tout kote pou y ap chèche yon ti jenjanm, pou y ap chèche yon ti boutèy paske tèlman fredi a rantre nan yo, nèg yo pa gen bann ankò. Yo pa gen bann ankò se pa fòt yo. Yo pa gen paske yo tèlman pran fredi. De fwa konn ap gade pla men moun nan l rèd. Genyen ki konn vini, yo konn fè tout tan yo ap travay nan restoran, anba la yo wòz, tèlman yo pran chalè. Tou sa se pou yo voye lajan nan peyi Dayiti. E malgre sa yo pa gen aksè pou rantre nan peyi a. Non dyaspora, ou depanse twòp, ou viktim twòp. Fò jwenn eksplikasyon 2 dola 50 ou. Si ou vle peyi Dayiti soti nan sa l ye la a, kòmanse koupe èd yo. Fòk moun anba yo tou konprann nan ki sa ke yo ap viv. Fòk ke yo konprann, pandan yo ap dechèpiye w, ti kay ou fè yo pran l, moun ki anba yo tout sou kont ou, yo tout nèt sou kont ou. Ou ap voye lajan, ou pa gen dwa rantre, byen ou genyen yo sezi l. Sa sa vle di? Ede m konprann. Ki sa n ap fè? Ki sa nou deside? Paske si ou gen lajan nan men ou, se ou menm ki gen pouvwa a. Pase imedyatman yon nasyon grangou li pa nan rans ansanm avèk chèf yo. Yo pa ka pa pran responsabilite yo. Tout ou wè Ariel ap ranse ranse la, se paske gon seri de moun, depi lajan tonbe yo al achte yon kès espageti mete lakay. Men imedyatman, tout moun soti grangou nan kò yo, yo ap debake kay chèf yo ap di kisa n ap fè. Ou ap sezi wè, chèf ap anvi pete kouri yo pap ka kouri. Kay tout moun soti e w ap sezi wè zafè moun pa ka pase sou Matisan se blag pase popilasyon an ap file manchèt li l ap met kò l deyò paske fò l manje li pap aksepte rete ap soufri li pap aksepte pou vè ap mouri nan vant li pou l ap mouri li pap aksepte yon bagay konsa jamè nou nou nou nou nou mèt fè m konfyans wi fè m konfyans eseye sèlman an n pa di 3 mwa, ann di yon mwa ou 2 mwa. Ekonomi tonbe, tout moun nan pwoblèm. Ou ta pou wè kòman yo tap degaje yo, yo ap aranje yo. Paske, lè w wè gon ekip chèf ki la ki pa janm konprann nesesite ki genyen pou yo mete plan sekirite, plan sekirite alimantè, pou yo wè kòman yo te kapab relve ekonomi an, se paske Gon kote kap voye lajan, yo di sa a ebyen lap sifi pandan yo ap sous yon lòt kote, ebyen moun sa yo kite yo, pandan yo menm yo ap ranmase yon lajan anlè yo pa ka ba w eksplikasyon, pa gen anyen yo ap fè men yo stil toujou ap dirije. Si w gen lajan nan men w, gen bagay ou ka fè. Si w gen lajan nan men w, gen egzanp ou kapab trase. Si w gen lajan nan men w, gon fason w ka bay moun an Ayiti yon leson pou fè yo pran responsabilite yo. E, si w wè jiska prezan gon seri de nèg ki rete, k ap byen pase nan peyi Dayiti, yo pa Ayisyen, ou menm ki Ayisyen ou pa gen aksè pou w rantre ansanm avèk yon seri de machandiz nan peyi a, se nou menm ki aksepte. Se nou menm ki aksepte. Si gon seri de nèg k ap touche 12 milyon pou bay kouran tandiske yo pa janm bay kouran epi yo rete yo ap gade nou, se paske nou aksepte. Men si l te konnen lè l touche lajan nou fò l bay sèvis paske nou pa t nan rans ansanm avè l, lè konsa peyi Dayiti t ap gen kouran 24 sou 24, Jovenel Moïse pa ta pral mouri nan dosye sa. Gon seri de nèg ki rantre nan ona a ki pran de milyon de goud epi apre sa kou yo mande yo eksplikasyon yo di ou se pèsekisyon politik. Si yo te konnen n t ap file manchèt nou n t ap debake lakay yo. Katouch te mèt ap tire tanpèt loray goudougoudou pa gen kanpe gade nou tèt dwat n ap debake lakay yo pou n al mande eksplikasyon yo t ap mache sou 13 yo pou yo pa pile 14 yo. E se yo menm ki tap vin ban nou eksplikasyon san ke nou pa mande yo eksplikasyon. Men se paske nou aksepte, pito nou lèd nou la. Pito nou lèd nou la, bouche nen nou pou nou bwè dlo santi ki lakoz nou rive nan sa nou ye la jounen jodi a. Si Ayisyen kapab ap mouri nan move kondisyon, Lavi ayisyen pa konte nan peyi dayiti, se paske nou aksepte, nou kolabore ansanm avèk kriminèl yo. Nou aksepte ansanm avèk tout sa yo ap fè. Nou aksepte legliz episkopal ap antre pil kontenè zam. Nou aksepte òm dafè ap rantre dwòg. Nou aksepte yo ap pase avèk pil zam, pil bal. Lè w tande lapolis fin pran yo, nou pa ka jwenn okenn eksplikasyon, pa gen arestasyon. Se paske nou aksepte. Si nou pat aksepte jounen jodi a, peyi a pa tap gangsterize konsa. Paske a chak senatè, chak depite, nou kwaze nan kwen kap lonje zam bay yon ti jenn gason nou te kenbe l nou fann tèt li ansanm avèk zam sa, kwè m si nou vle peyi a pa tap gangsterize konsa paske yo tap konnen popilasyon an pap nan rans. A chak fwa yon òm dafè ale l pote yon gwo sòm lajan nan katye popilè pou kapab kreye divèsyon pou touye moun pou biznis li te kapab pase, yo te vin jwenn kadav li tou son pil fatra, kwè m si nou vle jounen jodi a peyi a pa t ap gangsterize konsa. Menm foug mwen wè nou genyen. Menm foug mwen wè ke nou manifeste jan nou avanse motivasyon pou ke yo sanksyone Pastè Amel se pa entènasyonal ki pran sanksyon kont li se nou. Donk jounen jodi a si nou vle pou peyi dayiti chanje se pa yon lòt moun kap vin fèl se nou menm. Sel se mesye ou yes. Zo a tache m santi zo ap desann lap desann ou mèt kitel desann kitel file desann lap rive pi ba kite zo a desann pou zo a rive nan bagèt pye yo frèse sè byeneme ebyen ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se koze. Se repetisyon kap fèt pou nou debake kay tonton sam, tonton Biden, ha ha, ala traka pou lave kay tè, se gwo repetisyon kap fèt wi pèp ayisyen, o o, kouzen kap fè repetisyon im nasyonal Lèzetazini Damerik an nou swiv ansanm. Sa gen nan Bondye. Ak anons direktris an. Ah non kouzen ou poko bon ou poko bon bon ou kwè ou kwè se koze gen moun kap lave malèt. Ak anons. Bon mèsi kouzen mèsi bokou ou mèt kontinye etidye pou kont ou gen lòt menm se malèt yo ap lave pou yo lage chan. dosye la ap fil la pou lage cha em gen kouzen Rony ki men li menm ki jwenn yon ti dyòb e nan èpòt lal fè staj pèp ayisyen staj lal fè a se yon fason pou ke l ka aprann pou l di Boston Boston Boston an nou swiv ansanm. Akal Mentos Ines. Sa kap rele boston boston lap fè staj pèp ayisyen. Bagay yo pa piti ditou. Jounen jodi a se dimanch, ebyen divès kretyen vivan te debake al adore Bondye nan legliz la pòt etwat tu konpran. Ebyen divès reprezantan, divès responsab nan legliz la te gen chans pale ansanm avèk. Des masonlòj ki avè menase pastè a. Ok Kon va travay kontre lwi On va lwi Koman on va fè kelke chos kontre lwi Pou komèt de betiz de zere Donk tou sela on dwa konprand An sa vle di se Pèsekite yo pèsekite pastè a ki fèl komèt de zere Regarde-nous, ons, ons, ons, ons, ons, hehehehehehe. Pastè Amel, è pyeje, è pri, pa dè rivo. Talè, è pyeje, è pri, pa dè rivo, je konpran. Men, men, sa franse a fè w ki fè w ap fè tout, non, sa se pèsekisyon mon frè. Ou pa ka fè tout vyolans seksyèl, non, vyolans konjigal, non. Wi, konjigal, konjige, eh, tu comprends? Voilà le mot peuple haïtien en avance hein! Ministère des cultes se pawòl lòm, men la bib di, il faut d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Papa nou a pou ta mèt la fè obeyi a la bib, li pa pral obeyi a lòm. Sa vle di la a, lè w di l pral obeyi a la bib, li pap obeyi avèk lèzòm nan, euh, yap vin preche? Men la bib di il faut obéir avec les autorités du pays mon frère. Kote w jwenn levanjil sa a? M gon sèl madanm, pastè Amel ankouraje m. Si m pa yon vòlè nan sosyete an, pastè Amel ankouraje m. Si m peye edh, pastè Amel ankouraje m. Se sa le travay de pastè Amel. E si ministè kondisyon feminin ta konn ki travay ke pastè Amel ap fè, pastè Amel se youn ki valorize la fam. Pastè Amel valorize la fam. Se mwen menm pèsonèlman se avèk pastè Amel mwen konnen ke la fam gen valè. Ou serye? Kot manman w? On gason k te fè w? Or gen dot kongregasyon ki minimize la fam. Pastè Amel konsakre de fam pastè. Pastè Amel tyen aske mesye respekte madanm yo, onore madanm yo. E si pastè Amel ta konnen on gason ap maltrete madanm ou, ou ap pran sanksyon legliz la. Donk nou swete ke Ayisyen oubyen leta Ayisyen ta konprann. Ou byen di ta konprann sa vle di pap konprann ditou. Pastè Amel pi byen paske yo konprann li mal se sa selman m ta swete konprann li pi byen. Sur ce se yon erreur de la part de ekip mediatik lan. Erè? Epi, lè m mete email la yo te di m gon error. You understand? Sa vle di m kòmanse konprann anglè yo. Last name, first name, middle name, surname, family. Ya! M kòmanse bon nan English la. Allons-y mon frère, c'est cool! E ki pa t metrize sa. E sa k fè ke pastè Amel li menm li eskize l paske. e foma li pa bon pou le public. Men si legliz ap fon bagay mon fre. Legliz wi kap fon bagay pi pa bon pou piblik. Men men sam tap di a legliz pa enstitisyon moral ankò la pli pa legliz se bad se bwat de nwi pèp ayisyen. Kama legliz ap fon bagay eske se reyinyon pastoral oubyen komite non Sa k ap diskite nan legliz kapab diskite a hot vwa paske se la moralite men se kwa listwa? Donk nou pa t ap janm ofri piblik la yon tèl fòmasyon piske fòmasyon an l kategorize. Donk piske erè tout moun ka fè erè donk. O gon fanatik ki di m konsa, m kapab di mistake o sa pi fasil o lye pou m ap ranje bouch m ap di error ya mistake thank you ee Fèmen fontyè, sa fè plezi. E ekip medyatik lan fè erè li kite ke e fòmasyon an li distribiye sou lè zond. Men son fòmasyon. Si lap fè fòmasyon pou moun ki marye mezanmi. Te gen jèn nan legliz la. Gon pakèt moun ki marye ki pa nan legliz la. Li bon pou lòt moun yo benefisye. Men non, eske sa vle di kounya la lè legliz ap fè ti krèy li antre nou, li pa bezwen pran lari? Non, li enpòtan kounya la pou otorite nan ministè kil yo mache nan chak legliz pou yo swiv kòman adorasyon ap ye. Bon la bagay yo anpil. Donk se sa notre erreur. Donk nou sòm konsyan. Donk men fòmasyon an anfon. ok. E nou pa gen pwoblèm avèk li, se pa t yon bagay ki t ap fèt an kachèt, e se pa yon bagay ke pastè a li menm li te entansyone, swa. E atan pèp ayisyen, gon zanmi ki di Fouco pa pale de moral, egzanp gad yon chante ou fè men mwen di zo zo zo zo zo, donk si w gen lespri fant zòtèy, si w anvi kole de twa ansanm sa se pa mon afè men chak separe, Bon sou ba lisans paw donk sa se pa mon affaire mon frère Moi je dis zo ok m pa double zo yo ok m di zo wala zo e gade tit la wap wè l di zo wa kole nan goj ou sou anvi kole de twa mon frère m pa responsable lespri fant zòtèy lespri je zegwi lespri koridò non sa se pa mon affaire ok mon frère. Ann avanse! Swa pou l outraje moun, swa pou l blese moun, men se jis yon fòmasyon ke koup yo te dwe jwi. E ki sa k pase? Menm si te gen 3 milyon koup ann Ayiti ki t ap suiv fòmasyon an, yo menm yo te la, pa t gen yon moun ki t ap gen okenn pwoblèm paske pa t gen okenn sèn ki pa t bon. ladann moun kap viv fòmasyon yo men inikman ke rezo sosyo yo pran de ti bout videyo yo monte de ti bout videyo epi yo bay yo fè trikaj ladann kounye a la son an li vin parèt chokan pou tout moun tout moun kap tande l ap choke sètènman men si yon moun ta chita kòm koup marye nan fòmasyon l ap wè l pa gen anyen dendesan nan sa Ministè dè kilt se ministè de titèl e si lalwa otorize l fè sa. Nou menm nou pa gen anyen kont ke n ka di, sof ke antank imen nou gen dwa de rekou. Donk Ministè dè Kilt li lib pou l pran desizyon ke l vle swivan jan l apresye yon dosye. Men li ta preferab ke Ministè dè Kilt li te fè apèl ak Pastè Amel pou nou chita, pou l konprann sa k ap pase a, pou l ta fè apèl avèk komite legliz la oubyen sèten moun ki nan legliz la pou l ta konprann sitiyasyon an byen. Malerezman, sa pa fèt. E ministè lan te ekri komite egzekitif legliz lan pou l te chita avèk nou. Lè nou ale, ministè a pa di nou anyen, l pa poze n ankenn kesyon. Men ministè a. M raple sa vre pase responsab ministè a te di l pa annafè avè nou. Se pastè Armel ki t ap bay fòmasyon an, donk se avèk li pou l pale. Pastè a pa ka rete yon ti kote, fòk ke l al bay ministè a yon ti levasyon seksyèl tou. e pa nou ki tap bay se pastè a se pastè an pèsòn ki pou ale pran chay li wala. Lib de son chwa li fè chwa li li pran yon sanksyon kont pastè Amel nou menm kòm sèvitè Bondye nou dwe obeyi e soumèt avèk leta men nou gen dwa de rekou. Pastè Amel Pa yon moun kap vyole dwa moun, pastè Amel pa yon moun ki vyolan, pastè Amel pa abize de konfyans ni tifi, ni fanm, ni madan marye. Men, atan ma sè, te gen yon sèk te akize l de kadejak. Ba dosye sa gentan fin klè. Li vyole l, men djak legliz la ap bwè brizon, fè l jete pitit etc. Men eske dosye sa yo te gentan fin klè? Pa gen pwoblèm non pou ke mwen kwè sa n ap di a. Pa gen pwoblèm men gen de dosye wè sa m di w la, lajistis ap pouswiv pastè, dosye ap avanse, dosye poko fin klè. Men eske nou ankouraje pastè a pou dosye sa kapab fin klè? Gade non pou l lave vizaj li, pou l lave vizaj li devan lasosyete e non sèlman sa tou devan Bondye. ban m ti limyè. Donk sètènman yon moun ka choke de videyo a, men si w t ap viv fòmasyon an, ou ta al gade l debi jiska lafen, ou t ap wè lentansyon li pa t janm te fè mal a sosyete a. Donk ankò yon fwa, nou ekskize sosyete a si fòm nan deranje l, men si w al viv videyo a, w ap wè ke lentansyon se te pou n fòme de kouple. 2 moun ki marye men ki pa janm konn sak rele distraksyon antre yo kòman Pa gen pou yo viv romans. Pa gen pwoblèm cheri se trè byen. Si sa madanm ni l te fèl pa tap gen pwoblèm non. Men kòman nou aksepte pou pastè ap woule gade non tete pitit li bal ti tap nan figi nou tout. Nou menm si nap fè pitit nou sa kòman nap santi nou. Kòman nou wè sa. Ay nan la bib li di klè ou pa gen dwa touche ti moun nan nenpòt kòman. Si kò se tanp sentespri kòman lap woule hein pastè a di jiska 28 an pitit gason l poko janm al nan fanm epi li sanksyonel divès fwa legliz la paske lap bat la ponyèt. Donk li menm antan ke yon fòmatè, yon konseye konjigal, li t ap ede de pli d'un pou l montre yo kòman pou yo viv ansanm. Pa t ale nan premyè envitasyon an, se pa paske pastè pastè Amel ap anfrend lalwa ou kwak se swa men nou pa t ale de preferans paske nous avions reçu l'invitation de façon brève. Nous recevons invitation le 3 vers presque midi pour demain 4 à 10 heures. Men fò n pa bliye tou Pasteur Amel avan tou est un citoyen. Li gen ajanda l, li gen aktivite l ke li te prepare, se sur ke difikilte te pèmèt ke l pa t ka vini. Anplis de brèvte envitasyon an, te vin gen ankò endisponiblite. de ses avocats e se yon dwa ke li genyen ke ki garanti par la constitution haïtienne dans son article 25.1 ki ki di ke on ne peut interroger on ne peut interroger personne en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix sa yo gen ta di ke avoka l pat disponib malgre ke l te vle fè sakrifis pou l te anule tout aktivite l pou l te al nan envitasyon an men avoka l pat disponib li pat ki pat pèmèt ke l kapab ale. legliz la, komite egzekitif legliz la ale menm jan pastè Landio ta ale an, yo pa di yo anyen. Epi tou swit apre, malgre l di nou n ap gen yon lòt rankont de travay avèk li, e lè sa l ap pran desizyon. Nou ri, komite a rive la, apre kèlke zè li voye sa ke l voye an. M ap di tou avèk opinyon piblik, paske deja, fòk nou mete sa nan tèt nou, l atik 13 di dekrè di 18 oktòb 1978, bay ministè dè kilt sèt prewogativ pou li pran dè sanksyon kont yon yon òm ou di mwens yon yon yon yon yon ministè relijye asèman yon minis relijye asèmante pou dè kesyon administrativ. E m ap tou di direktè Soufrans sa a li mèt retire sa nan tèt li, li pa kapab anpeche. Pasteur Amel Lafleur ki se kliyan an li pa kapab anpechel egzèse ses activités ministérielles sa se klè paske la lwa pa bal prerogativ sa. Par konsekan M. Jacques Lafontant voye yon lòt envitasyon se pou kòm ou di l pou demen nòmalman nou menm nou se des esclaves de la loi Pasteur lan ap fè tout sak depann de li. E nou menm nan konsèy la n ap fè tout sa k depann de nou pou n mennen pastè a lan bay komisè gouvèneman an pou n konnen ki sa komisè gouvèneman an gen pou di l. Alelouya! M kontan sa frè m pase nou bezwen dosye sa klè. Ki sa li repwoche l? E ankò yn fwa m ap di l opinyon piblik, dans une infraction il y a trois éléments essentiels qui constituent yon infraction, il y a l'élément légal qui est le texte de loi, il y a l'élément matériel ki se aksyon oubyen sa sa matyè la il y a l'élément intentionnel Lafontan antanke komisè di gouvèneman kapab di nou klèman ki sa èske sa li repwoche pastè Amel la èske 3 eleman sa yo konstitiye e depi pa gen youn pa gen enfraksyon depi youn pa konstitiye il n'y a pas d'infraction. Pa konsekan nou menm, nou prale, Pastè Amel prale kòm esklav de lalwa, Pastè Amel pa ka anfrent lalwa, Pastè Amel pa ka kouri pou lalwa, Pastè Amel nè pa un kriminèl, Pastè Amel nè pa nè nè pa un delenkan, Pastè Amel est un sitwayen, Pastè Amel est un homme de Dieu ki respèkte lalwa e pa konsekan l ap prezan devan Lafontan E Lafontan li menm a deside sa ke l vle a. E si l ap fè dwa, Lafontan ap deside jan l vle. Si l pap fè dwa tou, l ap deside jan l vle. E si l ap fè dwa, nou nou deja nou menm nou disponib pou n kontinye fè dwa avè l. E si l pap fè dwa, se vagabondaj. Tout moun, sosyete a, kominote a ap wè Lafontan ap fè vagabondaj nan yon dosye ki osi senp ke l ta kapab. Pas. Alelouya merci mon frère merci cher avocat se te yon plezi donk nou espere ke demen si Dieu veut pastè a debake al kote komisè a yon fason pou komisè a ka dil sa ke li gen poul dil la frè se sè byen emen byen vini nan ensolit byen vini nan ayiti peyi spesyal ou konnen ayiti trè trè spesyal ankò yon lòt fwa nou genyen Fanny ansanm avè nou Fanny donk dènyeman la. Nou te wè ou tap byen pase la frans epi rapidman nou wè ou nan peyi dayiti rantre ou rantre ou antre avèk yon pansman nan tèt ou tèt ou kase eksplike nou sak pase ki pwoblèm ki te genyen pou kisa yo depòte ou. Mezanmi ta sanble se ayisyen ki rayim poum pa janm anyen. Ay chen an wi. Mwen gen dam an France, dam sa vin chèche m jan nou wè mesaj la. M rive an France, m konpòte m byen ka dam nan, paske nou wè m kite mizè, menm tèt mwen penyen mezanmi. Mwen m kite peyi a vre m an France. Kounya menm nan, m te gen yon grip. Mari dam nan li menm te gen yon grip tou. Li achte 2 grenn. Li bwè yon grenn, li sere lòt grenn nan nan pòch li, epi l t al kouche. Mwen te nan kizin nan avèk dam nan m ap ede l pile epis l ap fè manje. Li tèlman grip la ap fatige m, li di Fani, Al kot mari m nan di l bò lòt grenn ki rete a. Lè m ale m jwenn mesye a ap dòmi. Kounye a m di l ap dòmi wi, li di anpye Fani. E nan pòch li, li met grenn nan, foure mo nan pòch li pran grenn nan. Lè m gade, m foure men m wè pòch li koule. Kounye a menm nan m di pòch li koule, l di a Fani foure mo a w wè grenn nan. Lè m gade m wè yon grenn, m di e pa li menm non, li di Fani pa gen de grenn anndan, grenn ou wè a e li menm. M di a, m pa ka vale grenn tou non. Li di enben Fani met ti siwo myèl nan bouch ou, souse grenn nan. Vrèman. M met ti siwo myèl nan bouch mwen, m souse grenn nan. Mezanmi tan m ap souse grenn nan, yo te vin pran kouran. Yo parèt dam nan parèt sou mwen li fout m on sèl kout kiyè ta fè m anja nan tèt epi l ret voye m nan peyi m Ayiti ankò mezanmi èske pa ayisyen k fè m sa. Oh! Sa vle di la a ou gen yon grip k ap fatige w? Mesye a t achte de grenn, li brè youn, li met youn nan pòch li, madanm nan voye w al chache grenn nan. Rive w rive w jwenn pòch koulo, tounen vin di dam nan, ou pa wè grenn, li di w se yon sèl grenn ki gen anndan an, ale nan pòch mesye a, pran grenn ou di w pa brè grenn, li di w mete siwo myèl souse, epi sa w tande al ban w, oh! Mezanmi, pran w konprime, Pou konprime pitit a manke pèdi lavi l, ala traka pou lave kay tè. Gen kote se grenn k ap manke touye moun e gen kote pèp ayisyen se zo k ap kole nan gòj nèg. Fouco! Zo zo zo zo kole nan gaj la oh oh Frè se sè byen eme yon wikenn rete yon wikenn e depi wikenn nan rive se plezi gaye Jounen jodi a nap rantre nan atikl 27 nan konstitisyon maryaj la Ebyen frè se sè byen eme pati sa nan konstitisyon an pale lè ke ou renmen ansanm avèk yon moun, ou fiyanse ou pral marye gon fason pou ke ou konpòte ou. Atikl 27 tirè 1 ki sa l di, lè ou renmen ansanm avèk yon nèg, ou poko marye avè l ma cheri. Zafè al dòmi leve kay gason an, kale je ou Katiana, pa gen kesyon konsa, ou pap fè staj pou madan marye. Se renmen ou renmen ansanm avè nèg la. Ou ka rann non sèvis men. Ou gen ta ap dòmi leve. Ou gen ta ap leve a cheve ou gaye. Ou gen ta ap leve a yon gwo mayo sou ou san soutyen. Ou gen ta ap leve a yon gwo sandal nan vye ou ak. Humm. Gade non. I 8 è ou poko fè twalèt ou? Non non non non ma chérie eh eh nèg la pap ret avèw lap kite w se renmen w renmen pa gen koze fè staj pou madan marye aprann ret chita lakay ou atik 27 tirè 2 kisa l di lè ke w renmen ansanm avèk yon moun sispann achte kado pote pou manman. Ou ka toujou fon ti jès. Men zafè pou ap plede achte kado, achte kado, epi manman moun sa, li pa janm konn lè fèt ou. Li pa janm achte yon ti kado ba ou. Aprann kenbe lajan ou nan pòch ou gason. Aprann kenbe lajan ou nan pòch ou madanm. Ou tounen matant nwèl, ou tounen tonton nwèl. Ou estetisyèn fanmi an, ou ap penyen ou la fè tout travay nèt nan kay la. Moun yo bezwen al achte dlo, se ou menm yo rele pou al dèyè dlo. Ki koze sa? Non, non, non, non, non. Lanmou an pa rive jiske la. Ou ka rann moun yo yon sèvis, men sa pa vle di pou tout lasentjounen w devan pòt kay moun yo. Ranmase skanp figi w Jan Wobè. Atikl 27 tire 3 ki sa l di? Lè ke w renmen ansanm avèk yon moun, ou fiyanse avè l, gade, madanm, sispann pote bag fiyansay yon nèg ki pa menm konn kote paran w rete. Li pa konn kay manman w, li pa konn kay papa w, w ap pèdi tan w wi Jacqueline. Jacqueline m di w wap pèdi tan w, bag fiyansay sa ki nan dwèt ou, tandiske nèg la pa janm aksepte pou l al wè paran w. Rale pye w. Rale pye w Jacqueline e tan w wap pèdi. Frè se sè byeneme, atik le 27 tire 4 ki sa l di? Sispann poste Yon moun sou stati w epi li menm li pa janm poste w sou stati pa l. W ap mete bèl ti mo pou li, bon ti bagay damou pou li. Tandiske li menm li pa janm mete yo pou w. Li pa janm mete yo pou w. Lè ke l resi chwazi mete yon foto w, li mete nenpòt 50 moun pa ka idantifye. Non non non ou paka pase pami la foul Naromi kale jew non ou paka pase pami la foul fok ou menm tou ou ofisyel nan lavi yon moun. Atik 27 tire 5 kisal di ou ka toujou rann mennaj ou yon sèvis men zafè tout la sent jounen pou al chita kay nèg pil kivèt rad chikip chikip wap lave wap repase hein Li pap ret ansanm avè w. Li, bon, mwen gentan wè kòman bagay la ap ye. Ou pral nan kay la sèlman lave pase. Bon, lè l gentan fin souse tout ti kouray ou lè w renmen ansanm avè l, di m byen, donk lè ke nou vin arive marye menm kòman sa pral ye? Ou pap ret fòs ankò, w ap fin granmoun ma cheri, sere fòs ou pou lè w marye. Talè w tande w nan kay la w fin granmoun, epi sa w tande a, nèg la kite w kareman, l al chèche yon lòt. Kale je w, m ap di w sa ankò, kale je w Jaklin. Atik 27 tirè 6, ki sa l di? Pa janm joure yon nèg k ap koze avè w. Nan, retire kò w sou mwen entèl, m gen moun deja nan vi m. Hey matmwazèl, fèt atansyon. W ap wè mesye yo pa janm di yon bagay konsa. Konbyen fwa w konn wè yon gason di m gen mennaj, m p ap kapab? Nan nan nan, wap janm di yon bagay konsa. Medam kòmanse kale je nou. Zafè kanpe di lòt la, non m pap kapab ansanm avè w. E dèfwa moun ou avè l la ap fè w monte yon maswife pa dèyè wi. Kite sòt Nawomi. Atik 27 tirè 7, kisa l di? Pa prese louvri janm ou bay yon nèg. paske l ofri w yon bag maryaj. L ap di w se ou menm ki fanm dous mwen, se ou m t ap chèche depi yon bèl bout tan, san ou mwen pa t ka viv, patati patata etsetera. Pa janm prese. Pa janm prese ouvè pye a. Al konekte aparèy ak aparèy. Talè w tande leta pran sanksyon kont ou. sou pretèks li pral marye ansanm avè ou. E medam, matmwazèl, se mesye, nan atikl 27 tirè 8, ki sa l di? Pa aksepte nèg filme ou pandan nap fè lanmou ansanm avè l. Pa aksepte yon bagay konsa. Pandan wap enjoy, wap jwi ansanm avèk boubout la epi li menm, li rale telefòn li lap filme w. Lè w di l non li di w o wi, ou pa fè m konfyans, pa janm aksepte yon bagay konsa. Ou renmen ansanm avè l, pa aksepte yon bagay konsa. M pa di ou pa fè moun ou an konfyans non, men ou pa konn lavi, ou pa konn sa ki ka pase. Enben kounya pèp ayisyen, tonton Sam fon dènye mirak la a, pa gen dosye griyen l voye ale. Se aplike pou mwen epi kounya la m pote l ba ou. Hahahaa! Ala traka pou lave kay tè papa! E nan atikl 27 tire 9, ki sa l di? Pa aksepte mennaj ou leve men sou ou. sou pretèks se jalouzi k fè l sa. Ou pa esklav pèsonn, nou pa ka ret ansanm, ann bay vag, men pa aksepte moun leve men sou ou. Li leve l yon premye fwa, ou mèt tann yon bon maten, l ap touye w. Atik 27 tirè 10, ki sa l di? Pa rete ansanm avèk yon nèg k ap banboche agoch adwat, ou renmen ansanm avè l li plen fanm, Epi ou menm ou rete, w ap di, Wi, gason, gason pa bon non. M pa di nèg la pa ka fè yon ti pa chat, men ou konnen l gen 6 fanm epi ou ret avè l. Ebyen, ou fè pati de match ekip foutbòl la tou. Yon ti sourit. Ou konnen l gen 6 ou ret avè l, li nan sa l, nan sa l, nan sa l, ou konnen tout. Epi ou rete, Mezanmi, gason pa p chanje non, gason pa bon. Ma cheri, ou mèt kwè m sida katchou wi. Si sida pa tchwew li gen poul kitew menm jan avèk tout lòt yo tou. Paske ou aksepte pranl nan eta li a, ou pa egzijel poul chanje. E nan atik 27 tire 11, kisal di pèp ayisyen? Pa panse, depiw gwòs pou yon nèg, li pral ret ansanm avèw. Anpil fanm ayisyèn pran nan pyèj sa. Pa panse ou pral ansent pou nèg li pral ret ansanm avè w. Gen anpil moun ki ansent nèg la ta ret avè yo. Lesansyèl avan li mande pou ke ou asire chita ou dabò. Epi apre sa wa konnen si w ka fè pitit. Ansent pou yon nèg pa garanti lap ret ansanm avè w. Kale je w Nawomi pou zo Efektivman medam matmwazèl e mesye zo a kole bagay yo anpil bagay yo pa piti ditou nan peyi dayiti. Jounen jodi a se dimanch nou konnen yon lòt semèn pral kòmanse. Semèn sa ki pral kòmanse mwen mande Bondye pou ke li ba ou plis fòs, plis kouraj, plis detèminasyon, plis sajès pou kapab avanse pandan wap rete konekte ansanm avèk chanèl pa w la tout ayisyen konekte e wikenn kap rantre la a gen yon gwo evènman ki pral fèt anpil moun ap poze kesyon èske se petisyon an ki pral lanse fouco ha rete konekte Week-end ki pral leve la a, m pa kache di ou, se ke nou pral kòmanse souke nannan la repiblik. Nou pral kòmanse atake lane 2023 a, pwiske se chofe nou tap chofe, li enpòtan kounya la a, pou n frape pye n atè, pou n kòmanse pase a laksyon. Mwen di ou mèsi paske ou t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou, ba ou lavi ak lasante. Non pa m se Fouco, mwen renmen ou anpil. Randevou kase demen si Dye ve, nevè nan maten pou yon lòt edisyon spesyal. Bizou bizou, bon semèn e deja mwen swete semèn sa ki pral leve a la ou fè siksè nan tout sa wap fè bizou nap rete konekte pandan nap batay pou revolisyon mantal la fèt pou ayiti pran ray chanjman mwa one love a la pwochèn. M ranmase pakèt mwen, kòz abitan pa mize lavi l. M prale, men, m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, n ap kwaze nan w lòt videyo. Orevwa.